Ame popilasyon yo pran 6 ankò. Apre 14 nèg sa yo popilasyon an fin boule maten an la, gen 6 la ankò popilasyon apèn pran lari. Nèg sa yo te kouri al kache anba raje, yo te pretann ke popilasyon an pap pran yo, enben 6 nèg ap boule bò Natcom nan, mete sou 14 sa ki sot boule bò bò bò e bò komisarya Kanapevè a wi. Sa fè on total, an n mete l konsa, anviwon 20 nèg. Vre bandi boule nan kanapevè jodi a la wi. E sak fè nap mande tout moun nèt rete lakay ou. Paske bandi ak zam ap sakaje channmas. Nèg yo sot pase la yo tire sou palè a. Nèg yo sot pase yo tire sou adèwè a makèt. Moun pran bal. On timoun ki tap sot lekòl resevwa katouch. Sitiyasyon an konplike andan peyi a la. Nap mande tout moun nèt evite fè wout pòtay. Evite fè wout bisantnè. Evite fè wout Channmas, evite fè wout Lalu tout tan ou pa gen gran bezwen. Gade pou n wè si n ka met manje lakay nou. Paske sitiyasyon an vrèman, vrèman, vrèman konplike anndan peyi a nan min menm ke n ap tande m la a. Bandi yo toupatou, pou pou nèg yo ka vanje lanmò bandi e e e frèdam yo k tonbe a, nèg yo deside mete pye yo atè. Tande byen, kijan aksyon an fè pase. Èske nou pa konn wè machin blende? bank yo. Enben vwala tande. Bèl bon enfòmasyon la. Bandi yo sou m pral ba nou teknik nèg yo itilize ki fè ke nèg yo nèg yo manke pran Edmo nan bwa kale channmas talè a la. Nèg yo tire sou makèt, sekirite pran bal, elèv lekòl pran bal. E e sitiyasyon vrèman konplike nèg yo tire sou palè a. Kounye a ou sènen nèg yo la, m pral ba w enfòmasyon. Bonjou bonswa tout moun ki branche rezo enfòmasyon, se toujou yon plezi pou nou enfòme w chak fwa ke nou jwenn okazyon, li tap vrèman enpòtan si w ta abòne, lè konsa ap ankouraje nou ak travay la, lè konsa tou wap rete konekte ak rezo enfòmasyon an, e li tap vrèman enpòtan si w ta kite yon ti mo, si w ta di ki kote wap tande nou, lè konsa nap avans salitasyon spesyal a ou. Son peyi ki an danje, son peyi nan moman la kajenou, san twòp literati, nou derape. Nan moman wap tandem la, nèg yo pran kou. Nèg yo pran kou tout bon. Objektif nèg yo la se ta pou yo pran palè nasyonal. Men li. Nèg yo, objektif nèg yo la se ta pou yo pran palè nasyonal. Tande byen. Pandan ke 14 fin boule, gen 6 lòt ankò la ke popilasyon apèn pran la. Nèg sa yo ta dwe ap boule bon natcom nan minit menm ke nap tandem la. Sa fè yon total de 20 bandi. Ke popilasyon an pa sal nè, pa sal enfinitif jodi a la. Y ap kouri avèk bandi nan komisè a, polis yo fè, nou pa bezwen bandi sa yo, nou pa bezwen bandi. Popilasyon an fè, nou fè nou kado yo, nou fè nou kado yo, bèl kado. Enben kounye a la, sa fè yon total de 20 bandi ki boule pa popilasyon an jodi a la. Tande byen. Nèg sa yo. Se te nèg ki te nan baz ti makak yè swa. Yè swa ajan swat yo al nan dèyè nèg yo nan baz ti makak. Ajan swat yo pete anpil kout bal malgre nèg yo koupe wout la, malgre nèg yo mete lwil, sa ajan swat yo fè nèg yo mete blende a yon kote yo pran a pye paske nèg yo e gad yo ye. Pandan nèg yo pran a pye, nèg yo rive repouse nèg ti makak yo, nèg ti makak yo te vle a tou pri paske yo te wè ke yo an danje, a tou pri pou yo te kite anlè a pou yo te rann yo vilay de Dye. pou yo ka asiste avèk fineray Ti Makak jodi a oubyen demen. Pandan nèg yo ap desann, te deja gen alèt ke gon gwoup bandi ki gen pou pase nan divès zòn paske objektif nèg yo se ta pou yo rann yo nan vilaj. Sèvis de ransègneman lapolis la te deja alète sa. Enben. popilasyon an avèk polisye kanapevè yo te mete yo an gad. Premyèman, youn nan bagay ki pral atire popilasyon an avèk tout polisye yo se paske nèg yo mete peyi a cho, men pa peyi a non, zòn metwopolitèn yo cho jisteman pou yo te kapab pase avèk nèg yo. Tande byen, sa k pase, kounye a la polisye yo vin kanpe an gad, apèn machin ti bis la ap vini, a, yo pran nèg yo, 14 boule. Sa pa anyen. Kounya te gen lòt machin dèyè. Nèg yo pran nouvèl la. Sa nèg yo fè? Nèg yo tou lage kò. Sa k lage kò nan raje. E sa fè n ap mande moun kanapevè rete vijilan. Malgre ke bandi yo gen plan la pou yo anvayi kanapevè pou yo tou pou yo touye mezi moun yo jwenn. Ou wè popilasyon kanapevè al vin yon sib. Depi nèg yo moute kanapevè y ap fè masak. Sa klè. E sa k fè n ap mande popilasyon kanapevè a rete vijilan mesye. Tande byen. Kounya la. Gen 6 ke popilasyon an jwenn la, operasyon pa kanpe l ap kontinye. Apre 14 sa gen 6 popilasyon an jwenn la, operasyon pa kanpe l ap kontinye. Kote ke popilasyon ap mache chache mezi jèn gason ki pa ki pa dwat. Mezi jèn gason ki te pami 14 nèg sa yo k al nan mawon, k al nan kache. 6 nèg sa yo ap boule bon atkom nan min nan nan minit menm ke n ap tande m la. Gen youn yo kenbe k ap di yo l gen madanm, li gen pitit. Sa a pou ou gen madanm, ou gen pitit? Bon ou gen madanm, ou gen pitit epi e la ou vini? Bon chans, gen chans nan bagay sa a? Bagay sa pa gen chans ladann non hein bagay sa pa gen chans ladann ou te konn bay moun malere malere yo kenbe wap touye yo chans a yo boule misye misye boule misye ap boule bon natcom 4 sa fè yon total de 20 bandi ke popilasyon an rive boule jodi a bagay la bagay la rèd nèg yo atake palè M pral ba nou taktik nèg yo, e nan moman la tou a jan bòy yo t ap met anpil kout bal a nèg yo m pa konnen èske gen nan nèg yo ki rive touche m pa konnen paske m wè bal la yon ti an frèt tande. Èske nou pa konn wè ajan sekirite brh yo, nèg k ap pote nèg k ap sekirize fougon e lajan yo tande byen nèg sa yo ki jan yo ye pwent zam yo deyò. Yo avèk mayo ou byen chemiz ou byen sa yo ye a men pwent zam nèg yo deyò, machin nan ap kouri rapid, sa klè. Konsa nou toujou wè nèg yo. Ekskize, bandi sa yo. Bandi sa yo sa yo fè. Nèg yo bezwen pase, nèg yo al fè menm bagay la. Nèg yo gon zo reken nan men yo. Nèg yo met pwent zam yo deyò men nèg yo egare. Figi nèg yo make wa fèl vre. Nèg yo al pase channmas. Pandan nèg yo ap pase channmas, gen yon bakòp ki devan. Nèg yo sispèk. Kèt! Yo gen dwa pran nan bwa kale. Sa nèg yo fè, nèg yo kòmanse simen katouch. Depi sou baz Idmo a. Yon fason pou nèg yo ka ale. Tande! Lè nèg yo rive bò Wadewa, nèg yo simen katouch sou baz Idmo a, nèg yo simen katouch sou Wadewa makèt. Ajan sekirite Wadewa a pran bal. Daprè enfòmasyon gen yon, sou makèt wi nèg yo ap tire. Men daprè enfòmasyon makèt la pa tou vè. Gen yon. E elèv lekòl ki resevwa katouch nan pye dapre enfòmasyon. Jounalis ap kouri, jounalis blese, sityasyon vrèman konplike, sa klè. Pandan ke nèg yo rive bò palè, nèg yo fè tèt desann, nèg yo tire bò palè. Dapre enfòmasyon nèg yo, yo menm di nèg yo tire sou palè a. Sa enfòmasyon ke m rive jwenn, ke m mete l o kondisiyonèl, ta sanble nèg yo tire sou palè a. Ajan USGPN yo ta sanble replike. Tande! Kounya la, lapolis fè koukouwouj pou bare nèg yo Pòtay, pou bare nèg yo Bisantnè. Mezanmi! Hum! Ajan bòy yo mete pye yo atè. Trevò fè kenken. Kout bal fè kenken. N ap mande tout moun, tanpri, ou pa bezwen pa pran lari, ou pa bezwen pa soti, paske bandi ak zam nan tout ti kwen e rakwen. Nan minit menm ke n ap tande m la, bandi ak zam tout kote, nèg yo toupatou a sapat, paske gen operasyon ki lanse la, operasyon an se boule bandi. E non operasyon sa kote ke depi yo kenbe w la, bwa kale. Operasyon Wayse yon manchèt la, akonpanye yo a operasyon boule bandi a medam mesye, sitiyasyon an vrèman konplike nan minit menm ke n ap tande la nan divès zòn nan rejyon metwopolitèn nan, vrèman leve sou tansyon, kanapevè, kanapevè medam mesye, n ap mande pou moun kanapevè, rete trè vijilan. Paske nèg yo gen gwo plan pou kanapevè la. Kanapevè. Nou prevwa rèl. Si tout fwa popilasyon an pa pran desten l an men. Rete vijilan. Pa dòmi. Ou wè depi n fèmen je n, y ap fè nouvèl. Sa klè. Se swa yo fè nouvèl, oubyen yo tou fè je nou fèmen nèt. Popilasyon Kanapevè an, n ap priye w an gras. Rete vijilan. Rete vijilan pou n goumen kont malfra sa yo. N ap mande w rete vijilan. Konsène nan peyi Dayiti. 2 zè 29, m abite Tijo, bandi anvayi m, m a 2 timoun nan men m, yo antre lakay mwen, mwen te vole yon do beton m te kite timoun yo, jis timoun yo pa gen anyen, maten an katouch toujou ap feraye, mwen nan lari m a 2 timoun nan men m. Mwen mande pou Ariel Henry, Ricapie, Majorie Michel, tout ansyen yo. ki kenbe peyi an otaj ki mete pèp la ap soufri jodia ki mete nou nan konba nou paka dòmi di respè m twalèt sou mwen katouch ap chante m pa gen kote pou m ale mwen nan lari menm sou plas kanapevè a la devan komisarya mwen gen pwoblèm ma de timoun sou bra m pa gen kote pou m ale sèl kote m gen pou m ale a dife anvayi m katouch anvayi m pa gen kote pou m ale. Depi 2 zè 29. Nan ki zòn? M abite Tijo. Nan Tijo yo atake nou tou? Y atake nou fò. Lè yo frape pòt la yo di se nèg 5 segond k anvayi nou, nèg Vilaj de Dye. Nou mande pou Ariel Henry di sa l ap di a. Pou Ariel di sa l ap di a. Gen moun ki viktim bò kote m men mwen menm, mwen te gentan vole yon do beton, m tonbe yon do beton, m pa viktim. M te kite timoun yo maten an, m pran timoun yo, m mete timoun yo sou kanapè, men timoun yo la. M pa gen kote pou m rete, m pa gen kote pou m ale paske m gen de timoun. Mwen son viktim? Mwen pa viktim men m anfas viktim nan. Men nan lari m ye, m a de timoun, yo anvayi m, gen yon madanm bò kote m, yo gentan antre, yo sèl sa m tande yo di. se nèg 5 segond yo ye. A 2 zè 29, 2 zè 29 di maten, depi 2 zè 29 la tou m nan lari a tou lè 2 ti moun yo m nan lari. Gen yon kay ki boule. Si gen moun ki mouri m pa ko konfime paske m te kouri. Poko gen moun bò kote m ki mouri men yo boule kay, yo kraze kay, yo di ouvè pòt pou yo. Kote yo antre a yo di. Se nèg 5 segond yo ye. Mwen mande pou leta peyi a kòm Ariel Henry kenbe peyi a an otaj pou gon milyorasyon ki fèt pou peyi a pou tout malere ret lakay yo paske m pa gen kote pou m ale m a 2 timoun nan menm papa yo mouri mwen nan lari m ye. Donk yo idantifye yo menm yo di yo se moun. Se nèg 5 segond. E sa yo di. Lè yo atake nou kanapevè. Lè yo atake nou. Mwen rete tijo. Mwen rete tijo pi wo legre e ka mèt. Mwen viv yo. Bon kote yo rive, m konn zòn nan. Mwen kache sou de yon mach eskalye. Yo met yon gwo zam sou pye yo. Y ap tire. Moun k ap di pye yo a di yo konsa yo pa p antre nan kay. Men yo te gentan antre nan kay. Pa gen kenn moun ki ba nou kenn ranfò. Sèl bagay nou tout ap kouri bout sak rad nan men nou timoun kenbe nan men nou. Pa gen kote pou m dòmi. Rika Pyè, Majori Michèl, Andre Michèl ki mete nou nan sa nou ye la. Michèl Mateli ki mete nou jounen an nan sa nou ye la jodi a. Ki mete nou nan sa nou ye jodi a. Mwen menm m preske pa wè anyen pou m di a leta ayisyen paske m wè leta ayisyen demisyone. Gade yon granmoun tèt. On granmoun 70 ans ki nan tèt pouvwa, lavi chè preske touye nou, kounya pa gen kote, Ariel son vòlè li ye, Ariel son mal papa e son mal chyen li ye, Ariel pa moun. Se Ariel m tande klè sa, m paka pale de Ariel, Ariel son vòlè. Ok mèsi. Anpil lapolis pran responsabilite. Medam mesye jan nou ka konstate la nou devan komisarya kanapevè enben kote ensidan sa pase enben la polis nasyonal dayiti li menm li arete yon ti bus ki te gen ladan anviwon 13 neg ak zam kote yo jwenn nan men yo zam yo jwenn nan men yo katouch enben kote yo ta pral gen dapre enfomasyon yo ta pral pote ranfo enben bay lot bandi parèy yo. Pou ki dwa poto moun se 50 goud mwen map defann, mwen pou defann 50 goud la m sible, konprann, m pa ta renmen sible, men se popilasyon an, mwen menm m ta renmen pou polisye yo mete men avèk popilasyon pou travay la kontinye jan m wè l kòmanse fèt jodi a la, m ta renmen pou tout kote nan zòn yo, popilasyon pa nan gang, popilasyon pa nan chimè, li pa nan ranse avèk bandi, se pou yo mete men ansanm avèk lapolis pou travay la fèt jan li kontinye a la, kolabore avèk lapolis pou travay la fèt, mèsi laprès. Zanmi, esplike nou kòman sa te rive nou maten an la. Bon pou maten la se yon ti bis kap soti. Aksyon sa pase bò ki lè? Aksyon sa pase maten la vè 6 zè yo, 6 zè mwen yo. Se 6 zè mwen yo. Esplike nou nan, kòman sa te ye? Bon se ti bis kap soti petyon vil. An palan de 16 moun ki te ladan. 16 moun nan te kon ti bebe avèk yon dam kap mennen ti moun lekòl. Apre sa tout rès yo se bandi. Atyèlman chofè a nan komisarya la kanapevè. Chofè a nan komisarya la. Chofè a tap kondi. Mwen pa ka di se kidnape yo kidnape. chofè bis la men se chofè a tap mennen yo lè yo rive la polisye yo ap fè tyèk fouy ap fè tyèk yo mete men sou yo lè yo mete men sou nèg yo tout nèg yo ame byen lou ame byen lou nèg yo pa lapolis nèg yo chaje zam chaje bòsdon yo chaje pat florida menm bagay malfektè nèg yo gen nan men yo la lè popilasyon polisye yo vin arete yo popilasyon oblije pran yo yo boule yo touye yo mete yo kraze anba wòch yo boule yo oblije mete dife sou li. Men mezanmi nou pa kab viv nan sitiyasyon konsa Sitiyasyon nap viv la mezanmi nou wèl pa bon Li pa bon nou pa gen moun ki pou ede nou Atadiske nou gen premye bon Kòm nou pa gen prezidan nan peyi a Adiske nou gen yon moun ki pre Kòm si parèt premye minis Ki parèt prezidan ki se Ariel Moun ap mouri maten apre midi Ariel pa janm di anyen Ariel pa janm sot yon nòt Li di men kisa poul fè Men kisa poul pa fè Se moun kap mouri Kanaran moun paka rete. Site solèy moun paka rete, gran ravin moun paka rete, matisan moun paka rete, men gade yo gen la, kanapé vè, depi yèlèswa malere yo pa gen kote pou yo dòmi, kout bal pa kite yo dòmi yo pa gen kote pou yo moute je pou yo desann, mezanmi nou pa gen moun ki pou ede nou, nou pa gen moun, swadizan nou yo ame sou peyi dayiti sou kont ameriken, ameriken pa janm fè anyen pou popilasyon, tout moun sa yo kap mouri a sa ameriken di, ameriken pa di anyen, li mèt ansanm avèk Ariel founi bandi zam pou yo touye popilasyon an nan peyi a. Poun fè revolisyon an pase peyi a paka ret konsa. Yo di nèg yo ap bèg la polis kounye a pral bay ensitasyon bèg yo sa gen ladan. Kijan ou wè aksyon sa ou menm antanke yon. Aksyon sa pou pèp la kòmanse fè aksyon lan nan peyi a. Sak rive chofè ti bis la menm. Chofè ti bis la yo ka sezil lan menl yo ka kidnapel pase e bis petyonvil e malere kap chache lavi li 16 nèg brake zam sou chofè a yo pran machin nan. Donk yo pa fè yo pa fè chofè a anyen. Non yo paka fè chofè a anyen e bis sa ap fè ou konprann. Anpil enfòmasyon. Bandi se nèg ki soti kapite lò yo. Kapite lò yo al pote kò pou ti jo pou yo vin bay yap kouri dèyè anwo pou yap pote boure ti jo pou yo vin asasine moun men pèp la pi entèlijan e rès lavalas la la toujou rès 4 la la nou pral mache sou nèg yo. Kisa wap di a leta ayisyen an? Sa ki leta ayisyen an? Pa gen leta anndan peyi a? Ariel e leta li ye? E nou yon peyi pèp paka manje. Pep la ka voye pitit lekol. Menm gen devwa menm koran ou pa ka konnen non. Ou pa gen bann. Bon pep ka lape vè met grenn nan mouda yo. Est ki gen pep? Est ki gen leta? Ariel se leta li ye? Ariel leta pou Andre Michel, pou neg sa yo pou yo fè lajan, pou yo manje tjou pep la. Epi pep ap mouri nan kras, pep ap mouri nan mizè. Neg sa yo pa leta. Se pep la ki leta kounye a. Se pep la ki polisye voye grenn nan mouda yo, manchet, kaotchou pou nou detwi neg sa yo. Vwala sa se moun kanapeche Emen ki mete a popilas avek la polis Non selman yo ki nan rete E prez nek ki tap soti selon informasyon Nan bas vite lom pou kote ranpon Ak bandi kap atake moun tuju o kanavevè ebyen yo tiye yo met dife sou yo paske moun nan popilasyon an ki vin gade koman sitiyasyon an li menm lap pase la. Bay pèp la sekirite pou asepte ba yo lòd pou yo al nan Biden. Lè yo pran lapolis yo, yo voye yo Biden. E nou menm ti pèp la, kote yo lage nou? Nou pa gen nan men nou, nou pa gen rele, nou pa gen reponn. La fòk nou wè Ameriken ba Ariel yon djòb pou l fè pou l touye tout pèp la. Pèp nap gade mezanmi nou wè pèp la pa ret pèp ankò pa ret pèp ankò on ti peyi konsa ameriken pa ka konprann pou tchwe tout pèp ladann sa se pou nou li ye e m di tout nèg ki pral Biden yo mèt bòn kouraj ale mwen menm map rete map mouri nan tè pa m nan map antere nan tè pa m nan paske ameriken konn sa lap fè a trè byen e l konn Ariel konnen trè byen. Valè moun kap mouri, polis mouri, sivil mouri, ti bebe mouri, Ariel pa janm di podyab, pase kob li ap byen fèt. Kijan ou konprann aksyon ki pase maten an, koman ou konn li an tanke sitwayen? Sak pase maten an se nòmal, nou pran gang, nou detwi gang. Son fè nòmal. Nou paka dim konsa wap pran gang ou pral jwe a gang. Se menm jan Ariel parèt la nou ta Sipoze dechouke Ariel menm jan avèw lòs ak la wi pa gen lechwa ou konprann pa gen lechwa bon ki lè ti sa pase menm e depi yè swa nèg yo ap tire an wou wè yo vin pran yo nan maten an la se strateji alèz ou konprann sa vle di gang nan se Ariel menm ki mèt papa gang nan se pa lòt moun se Ariel menm ki pran responsabilitel. Kòm papa gang Ayiti tounen Iran Li tounen Iran Nou pa nan gè Enben jodi a la ke nou di pèp Ayisyen an Se mobilize Tout moun ki gen baton nou Brade pakat nou Manchèt nou Tout kote Men m ap di ti mesye a zam yo Nou konnen trè byen Nou pa gen pwoblèm avè nou M pa ka rele nou mandi Chanje Jodi a Ronel Deep Boulos Apèd Yvabdallah Mateli jodi a lamot neg sa yo ap ri nou mesye poukisa nou pa fon on lot bagay poukisa mesye nou pa pran zam sa yo nou al nan komisarya yo nou bay yo bon mesye se nou kap mouri neg ki ba nou zam yo pap mouri mesye jodi a selman kanapevè te rete mesye pou nou pa wont pou nou anvayi zon nan e jodi a mwen menm se ayiti m gen mesye mwen menm se alagè poum alagè. Alagè kont alagè. Aksyon sa popilasyon an fè a pa mwen wèl. Bon ke aksyon popilasyon an fè la depi a 2 zè di maten bal ap pete, kay ap boule tijo, kay ap boule lagot. M ta renmen kon mande nèg yo jodi a se pou pèp la kontinye pran reskosablite l. Pase jodi a jan ke minis. Sitelisyen pou yo voye bakòp Lagòt pou yo voye bakòp Debisi pou yo voye bakòp Kano paske nèg yo deja pran tout tèt mòn yo nèg yo ap mache frape kay pòt kay moun e jodi a mwen menm se la m genyen m ap kanpe pou m goumen e fò yo kòmanse arete Majorie Michel arete Rika arete tout nèg ansyen opozisyon yo kalpe kalpe kontinite phtk. Jodi a, men nan ki sa André Michel mete pèp la. Dapre ou menm ki sou plas la, konbyen nèg ou wè k tonbe la jodi a devan nan kanal Bon, nou estime popilasyon an pa gen pwoblèm avèk nèg yo. Omwen 15 nèg yo, omwen 15 nèg ki tonbe. Ki tonbe la popilasyon an di ke yo bouke. Jodi a la, jan ke. Pèp kanaran ap soufri a jodia la ke fò nèg yo al chache Ariel lòske m tap gade nan antèman kote manman polisye a te di Ariel m pap pran lame nan men w e pou Ariel Henry pale nèg a zam ni yo Michel Martelly pale nèg a zam wan yo paske jodia m ta renmen konnen kòman Rika santi l. Koman Marjorie Michel santi l? Koman nèg sa yo santi l? Operasyon achte manche pou nou kapab sove tèt nou. Pèp la pa kapab ankò. Denyè mesaj m ap lanse tout moun mete manchèt nou. Mwen pa pale de pwofesi Delisyen. Yè swa 2 zè 29 bandi anvayi m.